Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon sa fè lontan nou pa pale de 400 mawozo ebyen les hommes de 400 mawozo refont surface men nan yon lòt sikonstans Leta manyen mesye yo. Eske mesye yo se kòb yo kòmanse pa genyen? Eske yo kòmanse vle jwe pye yo paske game nan kòmanse trè difisil pou yo? An n al wè rapidman. Nèg 400 mawozo, ebyen yo mare yo. Yo mare 3 nan Beladè. Se moun Beladè ki mete men sou yo ki t ap pran direksyon Repiblik Dominikèn. Ki kote nèg yo t aprale? Yo t aprale an Repiblik Dominikèn. Kisa yo ta pral fè? Ebyen aparaman yo ta pral frèt tèt yo paske pa bliye nan moman sa gen anpil nèg ki nan game nan bagay la vrèman difisil pou yo, yo oblije mete tèt an Repiblik Dominikèn pou kapab al pran refij paske bon la ou antre nan yon game wap batay e lè w gade ou wè se afè gran bòs la kap mache ou menm Ou paka fè kichòy, paske banm di nou byen, mwen menm m konn game nan, mennen ankèt nan game nan, m antre nan game nan mal mennen ankèt. Eske n konnen gen sòlda ki konn nan yon baz li pase yon jounen li pa jwenn yon grenad oken. Si nèg la se konsa lap fonksyone, lal chache frèt tèt li men fò n di ke gen zòn depi w pase ladan yo depi men w gen san, ou gen san sou konsyans ou, Ebyen li pap bon pou ou. Map gade m wè genyen se 3 sitwayen men gen enfòmasyon premye enfòmasyon ke m te resevwa te di ke gen yon katriyèm ki se yon fanm. Bon aparaman se 3 yo mete men sou yo. Nèg yo pa gen chans ak depatman sant yo gentan fèmen nèg yo la paske la towo sa li menm wap gade l la si dèyè yon kaj gwo bout fè bare misye dezyèm nan misye gwo tatou. sou bon misye ta tou e tout kòl nèt misye ta tou e tout kòl epi twazyèm nan li rete tankou yon inosan kant vou regade ben ou pa ka pa di ke sa se yon inosan bon jan misye kwaze men nan wi souple se sak fèl sanble avèk inosan foto deja an sikilasyon ebyen mesye sa yo enfòmasyon fè kwè ke yo apateni a gang 400 mawozo bon brèf. Passons à autre chose! Sitiyasyon konplike toujou nan Ti Bwa ak Gran Ravin. Batay ki ap fèt sou lefwon nan zòn Matisan. Batay anlè, batay atè. Nèg ki a kou de minisyon oblije antre nan lojik chache kòb pou kapab achte bal. Paske, pa bliye, lè batay sa yo ap fèt, Gen anpil bal ki gaspiye. E bal yo se pa ti piti kòb non mezanmi. Jodi a la gon bagay ki eklate ankò. Gade sa a pou wè. Pa gen poz. Mande nèg yo pou yo fon kanpe frè m nan. Yo pa tande m. Tout sa m di, se kòm si se di m di nèg yo batay toujou. Fon kanpe mesye! Fon kanpe! Paske se pou moun yo l pa bon. Mwen m pa t ap gen pwoblèm avèk nou non mesye. Si n te pran yon tèren neutre epi 150 sòlda kanpe anba, 150 kanpe anlè kòm si nou pran anba mòn kabrit epi youn ap mete sou lòt. Konsa batay la t ap bèl lè sa a. Nou t ap wè kiyès ki gèrye. Men lè se konsa nan mitan pil moun nap batay, mete zam yo atè mesye paske chak jou se moun kap mouri. Mwen m pap janm neglije di nou sa. E sonje gen yon moun ki te konn konseye nou maten, midi, swa ki rele RL prod ki di nou mesye tanpri fon kanpe ak batay la. M pral kite w avèk yon ti video. Yon video ki dire anviron 10 minit. Il s'agit bien de Morvan. Mwen deside Pase video sa paske misye fè anpil denonsyasyon je se pa si se vre ou mansonj men de tout manyè si se ta verite la repiblik fini. Bale pou yo. E fòm di nou ke dechoukay nou wè k fèt nan mache Ti Tony an se Babekyou an pèsòn ak gwoup gang li. Se misye an pèsòn, piga moun pran pawòl nan men pèsòn, se Babekyou an pèsòn ki deplase. ki ki arive fè dechoukay la. Premyèman, te gen yon pwoblèm nan dwàn Senmak. Zam pa t ka antre jan yo te vle yo antre a. Sètadi ke nèg yo an pèt de minisyon pandan mwen menm avè w n ap pale la. Se pou sa nèg Jenèf yo, via chèf gang yo rele Babekyou a, taktik taktik estrateji yo se antre nan komisarya yo, dezame polisye, pran zam polisye yo, pran tout ekipman polisye yo pou yo prepare bagay yo gen pou yo fè pèsonèl. E poutèt sa w wè plizyè plizyè polisye mouri an rezon de chèf gang Babekyou ki pran tout strateji lapolis la l fann ni ak bandi. Se youn nan nèg ki fè peyi a plis mal. Li moutre nèg yo kòman pou yo pwogrese, li moutre nèg yo kòman tou pou yo pran pozisyon, pou yo fè sa k rele repozisyònman taktik la. Yon bagay kòmsi w gen dwa rive la a, ou vin fè yon aksyon ou pa ka fè l, ou retounen. Retounen an vle di ke repozisyonman taktik. Sa a se ak anndan sant yo moutre w chèf gang bandi pa konn bagay sa yo, e sèlman polisye ki konn sa. Ki lè moman an bon pou atake, ki lè moman an bon tou pou repliye, pou tann si blan anvayi epi pou mete pou mete nan dèyè yo. Ebyen chèf gang sa a antrene tout vye ti gang sal ki genyen o nivo de Dèlma 2, o nivo de Dèlma 6, li moutre yo tout teknik lapolis la. Yè nou ka remake nan Nan kesyon an ti tony benet ou konnen tout nèg sa yo tou se zanmi gang yo ye kote yo fè biznis yo se gang ki pou bayo ki pou bayo aksè dayè wap wè wap wè lè lè lè nèg bri yo vini nèg idmo misye misye pa menm kite yo penetre anndan menm li di kel pa vle bandi makel sètadi yo menm se nèg sa yo se gang Se gang ki ba yo sèvis, se gang ki moun pa yo, se gang yo toujou ap bay mwayen. Fè ke lapolis vin sekirize yon lye, yo pa menm kite lapolis antre anndan, o wi, yo pa vle bandi make yo. Yo ta vle di, y ap, y ap, yo gen mwayen nan men yo, y ap rejwenn kòb ankò pou yo remèt biznis yo jan yo vle l la. Kèlke swa mwayen, epi y ap toujou gen bandi yo tou. Sèl sa m konnen, m konn bandi pa konn zanmi moun. Bandi a gen lajan l, li konnen lè lè a rive l poko jwenn lajan l, l ap kraze, l ap brize. Laprèv anè byen grand nou wèl. Nou pa zan nèg boujwa sa yo pa zanmi polisye ankò tout zanmi yo se gang kounya. Ebyen kisak ka rive fèt. Chérubin ki nan tèt Simo mte di nou depi yon nèg gen 3 mwa yon nèg fè nan tèt Simo li tou milyonè de fason otomatik. Misye gen kontak dirèk li non sèlman avèk Martine Moïse men kontak dirèk li avèk Jovenel Moïse sè ta di epa nèg kap rele nan Léon Charles poul kwaze a Jovenel an e pran telefòn li direkteman pale ak Jovenel Moïse ebyen sak gen chèf gang sa ki nan tèt simo a ki rele Chérubin an li gen menm patron avèk Babekyou patron l se Jovenel Moïse se Martine Moïse direkteman apèl se pou sa nan kan bèbè lè nèg yo te pran pakèt nèg Nèg Simo yo te pran yon pakèt nèg a zam fann fwa nan yon machin sou pis la pi ba prèske kot kan Bèbè a ye a. Ebyen, Martine Moïse te rele an pèsòn, li pase Chérubin lòd li fè lage nèg yo. Gen anpil nèg nan Simo ki te kite Simo poutèt sa, yo pati pati yo, yo di lapolis pa gen espwa. Sa se Martine Moïse ki te rele an pèsòn. Ebyen sa, sa k ka rive fèt, nou wè m ekri non pa t mèt rele Che, e, e, e, e, e, Esmèt. Nou wè, n ap gade yon pòs sou Facebook, n ap wè m met non misye. Si simo sa k te pale ak babekyou yè l di a monchè ou touye simo kisa w fè konsa ebyen se misye k nan lapolis la ki nan simo a kòm toutè babekyou misye son enspektè ki anndan simo a se baz babekyou l ye tout sa k ap pase li esplike babekyou jan l fè se poutèt sa babekyou rele misye frè l frè m ou konnen tèl bagay m pa t la L bagay m te nan delma 2 katouch ap tire ale di katouch ap tire delma 2 ap delma 6 babekyou delma 2 l pa konnen e sa ka rive fèt le pwoblèm se ke pandan mwen menm avè w n ap pale la depi yè swa gang yo yo pase cheriben lòd pou l fè nèg ti mo yo antre e nèg ti mo yo pa vle antre aktyèlman la e gwo presyon nèg yo gen sou do yo la pou yo kite delma 6 pou babekyou retounen lakay li yo menm menm pou y al veye bagay ti toni e nèg pou yo te gentan debake lòt bò a ankò yo espè ke Nèg Didoni yo te di yo pa bezwen antre paske yo pa vle gen sib bandi sou yo. Èske w konprann sa vle di? Tout se bandi, yo pa vle remèt peyi a avèk lapolis. John Colem Morvan te toujou di nou sa. M toujou di nou pa gen anyen ki gen nan peyi a la lapolis pa ka jere si yo kite lapolis travay. Paske lapolis gen fòmasyon adekwat pou l pou l plat atè a, pou l netwaye atè a. Men etandone nèg yo gen bra politik dèyè yo, sètadi ke yo toujou konnen Lòd ap pase pou yo ke yo pa atake yo. Se sa ka rive fèt dènye moman sa yo la. Alò Chérubin mande nèg Cimo yo pou yo antre nan baz pou yo kite l ye a. Babekyou yè sa l fè lè l al kase Ti Tony bagay Ti Tony an, biznis Ti Tony an. Se gade l ap gade si yo te ka rale efektif ki onivo de Dèlma 6 yo pou yo voye yo paske son bagay ki byen planifye epa babecue selman ki planifyel se tout gang sa yo ou wè ki gen ki gen palto sou yo se yo ki planifye afè yo yo voye al kase biznis ti tony an epi di kou pou yo retire nèg simo yo anndan e pou yo voye yo bay ti tony e la choz e bèl e byen fèt mèdam mesye se ke cherubin mande ti mesye simo yo pou yo te kite e anndan delma 6 pou yo kite vid. Epi pou yo kouri yal nan bagay al pwoteje bagay ti tony an atandan nèg nèg vagabon sa yo nèg delma 6 yo yo tout ap retounen nan baz yo sèl sa m di simo anpil respè pou yo paske yo te chwazi refize e bakòp idmo pou idmo vin bay bakòp Paske nan udmo vrèman vre gen de nèg ki pwòp gen de nèg ki clean tankou nèg 22 zièm ki nan udmo yo pa danse kole vrèman avèk nèg ki pa danse kole nèg 17 tièm tou m kwè avèk nèg 25 èm yo pa danse kole ak babekyou menm si babekyou gen plizyè grenn nèg nan yo tankou gon patnè ki florida k rele tashir tashi el ki bagay sa misye se mon konpè babekyou menm chèf gang menm jan babekyou li pati l kite peyi a li menm. Èske w konprann? Sa vle di, e, e, sa vle di, nèg yo pa vle Simo rete atake bandi yo anndan. Men Simo fon travay spesy, e, ki fon travay ekstraòdinè anndan Delmasis, medam, mesye. Gen bagay m pa p di nou, paske m, m, m, m dwe gen dwa de rezèv la. Men, Simo fè, fè bagay ki rele bagay. Èske w konprann? Simo fè bagay ki rele bagay, e m salye ti, ti mesye, ti mesye Simo yo, hein, ti mesye Simo yo. E nèg yo refize. refize èd udmo. M pa di ke pou nèg nèg Simo gen pwoblèm a nèg udmo men su le plan stratejik lè w ap batay fò w konn kiyès ki vrè enmi w ak kiyès ki pa vrè enmi w. Nèg udmo yo anpil nan nèg yo se bon nèg men anpil tou se travayè babekyou yo ye se babekyou ki met lajan nan pòch yo se babekyou ki ba yo depi babekyou fè tout tan l avè yo yo pa santi yo gen kè pou yo trayi babekyou paske anpil nan yo se chèf gang yo ye tou. Èske w konprann? Sitou pou nèg jit yo ki ap okipe yon sari de baz pou Babekyou. Men nèg Timo refize sipò sipò Idmo, ebyen yo yo te pran èd lame pito. Yo te pran èd lame pito pase nèg Timo te ka rete la a epi yo nan operasyon y ap frape lè w gade wè katouch ap tire nan dan yo poutan se menm nèg Idmo k asasinen yo poutèt Babekyou. Èske w konprann? Nèg yo nèg yo plis renmen ti kòb sal, ti kòb kidnaping k ap vin jwenn yo a Ay Babekyou li menm son nèg ki bon nan zafè kominikasyon. Li gen dwa ap fè fon ba yon kote la epi li menm lap fon video yon kote epi li voye fè. Èske w konprann mwen wap di oh menn la vre se pa li menm se nèg ki pi danje aktyèlman la ki gen nan peyi a. Chèf gang ki rele Babekyou a. Paske l vle moutre li te vle moutre pouvwa se li sèl ki wa se li sèl ki mèt se li k tèt pansant. tout baz geto yo. Se poutèt sa l antre, l fè federasyon gang li, epi l soti pou l okipe, pou l asasinen tout polisye nou yo, pou l pran kontwòl komisarya yo, epi pou l fè bagay ki gen rapò ak pouvwa oubyen bagay ki gen rapò avèk li menm pou l moute pwisans li. Gras a Dye nèg Simo yo moutre yo poko fin mouri nèt, yo pa fin disparèt nèt. Bravo Simo, kontinye konsa, e sitou nèg ki sou rezo sosyo yo kanpe avèk nou, paske fè travay la menm jan nou kontinye fè l, E kanbèbè ou wè moun ap pale anpil nan vye kanbèbè la se la tout gang Martine Moïse yo te soti lè nèg Cimo yo te kenbe yo epi aprè sa yo fè yo pati a Galil yo pran plezi yo menm pran plezi yo voye yo ale e anndan baz bèbè sa se la pi fò nèg se la pi fò nèg la saline pi fò nèg gwo vòlè ki okipe kote pon de saline nan anba kote de saline te antere a. Mikanò, se la tout nèg yo fè pon an, gen nèg Simon Pele, pou yo pase, lè yo bezwen pot Babekyou èd, se la yo pase yal rezoud tout bagay. Yon sèl sa m ka di nou, batay la fèk kòmanse, batay la fèk kòmanse, lapolis pa ka peri pou yon seri de ti gang, yon jèn ti gason konsa nou asasinen l semèn nan, li kite madanm, li kite pitit, li kite zanmi, li kite tout moun nèt, epi nou asasinen l, epi pou bandi santi yo konfòtab, jiskaske pou yo panse ke menm komisarya yo ka pran. Lòd pa pran nan moman an, kit ou te Leon Charles. Ou wè Leon Charles ki fè ti deklarasyon l nan, sou blòf li ye. E konnen l konnen moral polisye yo kraze la, lòd li pap respekte. E sou blòf li ye. Nèg ti mo yo pouse, pouse, pouse. Bay tout sa pou nou fè m tande nèg ap di ke nou pè pou yo, pou yo pa vin met non nou nan bagay dwazimen, chèf pap kanpe avè nou, n ap tann lòd chèf. Nou pa bezwen tann lòd chèf. Si nou pa fè sa, y ap trase yon egzanp sou nou, y ap touye tout Simo. Twa Simo gentan mouri ant nèg Dèlma 2 a nèg Dèlma 6 tiye deja. Te gon Simo ki te ret Pòs Machan, pa twò lontan la l asasinen. Malgre nèg li pa t pran nan bal, li pran, men lè nèg yo fwote l, li pèdi fòs, li tonbe. Malgre yo rele Cheriben, yo di bakòp, yo bakòp, Misye pa voye bakòp Simo al kot nèg la se kou nèg yo arive asasinen Simo a epi yo trennen nèg la depi nan kan Dèlma 2 yo trennen l al jete l nan Tokyo tankou se yon chet nèg la ye menn. Èske w konprann tout nèg sa yo tout nèg ki a responsab tout zak sa yo se chèf gang ki rele Babekyou a e yon bagay ki fè m mal anpil anpil lè m ap gade ki mizè nèg Simo yo ap pase anba chèf gang sa yo ki gen nan peyi a. Sèl sa m ap di nou Sim yo t mandem poum te fè live sa pou yo mwen fèl paske yo paka pale epa fòt yo chèf gang cherubin lan li mande ti mesye dam ti mesye simo yo pou yo kite delma 6 pou yal sekirize bagay Tony ki bagay sa ki gen biznis li bò kot chèf gang yo anba a li mande yo pou yo kite delma 6 e nèg yo refize kite delma 6 yo di ke fò yo vanje la ras fò yo vanje frè dam yo ke sanzave yo Arive asasinem. Salye tout 4 mil moun ki nan live la anpil respè pou nou pran live nou patajel lòt moun a gentan wèl male mal pran plezim nan portugal e l'allemagne mèsi. Ebyen merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.